Ke tout moun atravè peyi a, atravè medya yo, atravè rezo sosyo yo, nou ka konstate kòman daprè tout sa k ap di, kòman lajistis avèk swadizan chèf de pouswit nan vil Okay ta patisipe nan asasinen yon jounalis. Garriotès ki se animatè emisyon Gran Lakou, vedèt, youn nan moun ki patisipe nan pil mobilizasyon nan kad batay ke nap mennen la. Nou panse se two, sèt ase, chak fwa yon jounalis mouri, nou sèlman deplore, nou sèlman kondane, epi sa rete la. Epi n ap tann yon lòt ankò. Nou denonse sitiyasyon de represyon, de entimidasyon ke pouvwa Ariel Henry a jwenn benediksyon nan men kominote entènasyonal la. pou fè moun pè e yo estime premye sektè pou yo fè pè pou pè a ka rive sou popilasyon an se sou laprès, se sou jounalis ki nan lari. Nou ka konstate kòman lapolis tire sou yon jounalis kameramann tele nasyonal. Li kraze kamera anba kout bal. Petèt se Bondye ki fè jodi a nou pa gen yon dezyèm jounalis ki nan mòg. Men se kòm si se de rien n'était, sa pa di anyen. M raple m. Efektivman, prentan rive, li di si yo kite misye ale, li pap bon pou li pap bon pou yo. Leganyè, yo rache Leganyè, yo manje l. Epi pi devan, menm depite sa pral kanpe anndan chanm depite a, li pral di li menm se moun li rache. Li menm lè l pran moun se rache l rache moun. Pou li voye siyal la bay tout peyi a. Kòman pou Gary Retes? animatè jounalis, denonse ke l ap sibi menas nan men lapolis, nan men, kòman nonm sa rele, konpè, nan men Richemond. Epi efektivman. Yo touye jounalis sa. Yo lage l nan lanmè. Yo lage l nan lanmè. Nou menm maten an, se pa sa k ap pase nan vil Okay, nou byen kontan. Sou tout gouvènman k pase yo te gen dwazimen. Epi sou Ariel Henry, yo disout sa yo rele dwazimen an. Pa gen dwazimen sou Ariel Henry. Lapolis jwenn chan libre. Nou kontan sou tout gouvènman k pase te genyen sa yo rele enspeksyon jeneral lapolis. Lè yon polisye fon bagay, rapidman w tande enspeksyon jeneral sezi. Men pou jodi a, pa gen enspeksyon jeneral. Ou pa bezwen pot plent. Paske gon chan lib, depi se pou Ariel Henry, tout sa k fèt legal, tout sa k fèt nòmal. Maten an nap di Nou pote senpati solidarite nou paske Nou menm nap goumen anpil nan vil okay dezyèm militan Richemond arete epil mete yon pakèt chay sou dol se chito se vre chito son ansyen militan lavalas men apre asasina jovenel moïse nèg sa yo estime Si pou yo kanpe, se nan bò k ap goumen an pou yo ye. Richemond ki te wè yo te mete manifestasyon deyò pou li, li santi l tèlman selèb, Richemond vin tounen yon ti bobo dans le sud. Ebyen jodi a nou gen yon ti bobo nan sud ki rele Ronald Richemond. Ronald Richemond, m tande li fè yon aksyon kont. Chito, militan, ansyen militan lavalas ki, ansyen militan tèt kale, ki rantre nan batay pou voye Ariel Henry ale, e se pou tèt sa, Richemond ki bezwen rete zele pa rapò avèk Ariel Henry, ebyen li mete yon ansanm chèf dakizasyon sou do Richemond, sou do Chito. Sa n ap di nan sa? Misye telman mal Li pa menm konn koman yo fè mal Paske lè wap fè mal ou fèt pou fè mal pou yo felisite w Yo di waw nèg sa son nèg ki konn fè mal li byen fè mal Richemond paka komisè gouvènman Li di chito joure l vòlè kabrit chito di l chito atake l an mèt fwa Epi li fè aksyon nan tribinal koreksyonèl Se li ankò k komisè gouvènman epi se li k pati Sa vle di jodi a Gen 2 dosye Komisè Ronald Richemond enplike Okay, san yo pa mande l demisyon, san l pa bezwen tann yo revoke l, li menm li fèt pou l mete tèt li a la dispozisyon tribinal la pou ke tribinal la kapab tande l. Kòman pou tribinal la tande l? 1. Li pa ka mennen ankèt sou yon dosye ke yo endekse l. Richemond antanke komisè gouvènman, antanke chèf de pouswit, se li ki ta pou ap mennen ankèt pou konnen kòman jounalis Retes Garry fè disparèt jan l disparèt la, ò se li yo endekse. Puiske se li yo endekse, li pa ka jije pati, sa vle di li fèt pou l mete l a la dispozisyon lajistis pou yo tande l. Dezyèmman, si l komisè gouvènman, li fon aksyon nan tribinal koreksyonèl kont. Kanmarad Jtò, Li pa ka jije pati, paske le komisè di gouvènman, se komisè gouvènman se li ki pral soutni akizasyon kont prevni an. Sa vle di, ou pa ka pral soutni yon akizasyon kont pwòp moun ke ki an a favè w. Sa vle di, misye vin nan yon sitiyasyon kote li, li vin jije pati. E se poutèt sa, maten an, nou fè solidarite avèk la famiy Chito e la famiy jounalis Gary Retes, Pou nou mande komisè Ronald Richemond pou l mete l a la dispozisyon sosyete a pou gen yon lòt komisè gouvènman pou kapab fè limyè sou asasina sa a. Yon nèg trè konpetan, yon nèg ki gen tout foug li, lè nèg sa ap fè yon entèvyou avè w. Ou anvi rete, ou anvi tande l nan lide l ap travay pou wè kòman Okay kapab bon. Ebyen jodi a, Ariel Henry chwazi mete dè sa yo rele dè ti bobo, dè tiran. Nan tèt yon seri enstitisyon pou entimide moun k ap goumen. Nou menm nou di, mobilizasyon Okay la, n ap mande fanm ak gason ki nan vil Okay, andeyò tout lòt manda, paske komisè a gen yon lwa lage manda damne nan mitan tout militan k ap goumen nan vil Okay. Komisè Richemond lage manda dèyè tout moun sa yo. Yon fason pou l kapab simen sa yo rele la terreur. Pou tout moun ka pè, pou tout moun antre anba kabann. Jounalis, polisye kenbe moun, li di se li, dam ap joure, yo bat fi a, yo rache dan fi a. Epi sa pa di anyen. Nou ta renmen laprès, nou ta renmen nou pa ta pale jodi a de kominote entènasyonal, paske kominote entènasyonal la vin rantre nan yon sèkl pou sipòte Ariel Henry an deyò de tout sa yo ap repwoche Ariel Henry. Ebyen nou te vle fè pwen sa a pou nou denonse Ronald Richemond, 1 pou nou mande pèp Okay la pa fè menm jan ak pèp Pòtoprens. Pote tout sipò nou, tout solidarite nou bay madam Richemond, bay madam padon menm site non dyab satan, bay madam Gary Retes pou goumen kont vwayou, kont delenkan ki pran enstitisyon nou yo an otaj. Gen de konpòteman nèg yo gen jodi a, se de konpòteman ki merite afwonte, ki mande de mouvman fèm, piske nou menm nou pa preche sa yo rele la vyolans, men nou panse jodi a, batay la rive nan faz pou ke o gran mo, o gran remèd. Depi w wè nèg rantre nan faz touye jounalis, tire sou jounalis, bat jounalis, sou e... Sa vle di se jounalis la gen mikwo se li k fè w wè sa k ap pase ebyen depi y fè moun depi yo mete moun sa yo nan sitiyasyon dentimidasyon ebyen se reprezay y ap prepare. Ayiti rive nan faz li mete loni nan sitiyasyon pou yo pou lemond repanse loni. Si konsèy de seki paske loni. Ta dwe gen nan tèt li, se ta dwe de saj, dòm e fanm, ki regwoupe andedan loni, paske desizyon loni ap pran yo, se ta pou mwen kan ou rive nan konsèy sekirite loni, se kòm si desizyon konsèy de sekirite loni an, se de desizyon ki san zapèl. Sa vle di, kan konsèy sekirite a, m pap pale asanble jeneral loni, n ap pale konsèy, sa vle di pi enstans siprèm anndan Nasyonzini, twouve l nan sitiyasyon li pa menm ka reflechi pou yon ti kriz nan yon ti peyi, jan yo di l la, ki nan Karayib la, jodi a loni mete, Ayiti mete fonksyònman loni an kesyon. Li mete l'ONU nan yon sitiyasyon ekstrememan difisil, pou m pa di Ayiti kraze l'ONU. Kan l'ONU ap reyini, konsèy de sekirite ap reyini, konsèy sekirite a pa reyini pou te anpeche yal touye Sadam Hisen an Irak, li pa reyini pou mande de kwa il en est. Konsèy sekirite a enplike nan asasine Mouammar Kadhafi, gade sa la Libye devni Noni la. Jovenel Moïse tou. Konsèy sekirite a pran yon rezolisyon, li kreye yon bagay an Ayiti li rele BUNI. Li pataje gouvènman a Jovenel Moïse. Pandan Ayiti sou rezolisyon konsèy sekirite l'ONU, yap asasine prezidan sa a ke l'ONU ap travay avèk li a anndan chanm ni. L'ONU pou bokou! L'ONU pou bokou! Aba okipasyon! Jodi a, Demokrasi pote sou je la! Jodi a sa ki enpòtan, l'ONU tèlman santi gen 3 peyi ki enplikasyon yo nan asasina Jovenel Moïse, Loni rantre nan yon demach pou yo fè tout sa yo kapab pou anterine kesyon Jovenel. Tout sa w wè kap fèt la se divèsyon kòman pou moun pa pale de asasina de Jovenel Moïse. Reyini pou l pran rezolisyon kont Babekyou. Alò pa loni, Lèzetazini Damerik mete an Meksik. Premye moun ki ta dwe konsène pa rezolisyon, pa pwopozisyon rezolisyon ke Lèzetazini pran an, se ta lanmò san jou. Paske yo te di òganizasyon sa kidnape 17 Ameriken. Kòman jodi a Nasyon Zini, Lèzetazini, ap pran yon rezolisyon pou dezame bandi, pou arete bandi, pou sanksyone bandi, lanmò san jou, òganizasyon lanmò san jou pa fè pati priyorite Ameriken nan rezolisyon sa a? Vwazen pa pran ameriken pou zye vwazen li ye. Kòman? Vitelòm! Yo atan yo, vwazen yo ye, yo atan yo. Kòman? Izo! Pou ameriken ap prepare yon rezolisyon kont bandi. Jodi a. Ameriken pa pran rezolisyon, pa enplike Vitelòm ki fè ameriken pa ka fè kòb nan viza. Bon anbasad devan lakay li, baran kay li. Moun yo pa ka pot kòb bay ameriken. Non Vitelòm pa nan rezolisyon. Kòman nou konprann Lèzetazini debake an Ayiti? Apati de ankèt li mennen, FCIA, FBI, li jwenn Ariel Henry te nan tèt fè pati yon gang ki patisipe dan asasina de Jovenel Moïse. Epi non moun ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse la pa nan rezolisyon an. Li a voulu, ave di estime Babekyou mete an danje enterè oligat kowonpi yo. Paske nou ka konprann, si Ameriken ka deplase yon bato de gè pou vin veye inikman enterè Bidyo sou lanbè a la, pandan Izo avèk 3 chaloup ap kidnape Diri, ap pran sesi, ap touye moun sou lanbè a, Nap konprann jodi a nan ki sa nou pran. Nou pran nan Ameriken! Sa vle di, se pou tèt sa maten an, nou fè konferans sa, pou nou denonse, de fason fèm, Nasyon Zini, ki mete avèk leta Ayisyen, ki bloke 4 milyon ti moun ki se avni demen pou pa al lekòl. Sak fè Ariel pa retire 100 goud? oubyen 150 goud sou galon gaz la pou ta montre l de bòn fwa, se paske Sekretè Jeneral Nasyonzini, paske ou konn sa k grav la, nou gen 2 estrikti prestijye atravè lemonn ki t ap defann dwa moun, jodi a reyaksyone aparèy yo. Sa vle di jodi a Konsèy de Sekirite a, 15 peyi sa yo, Anpil nan yo, se so de reyaksyonè ki pran enstitisyon sa yo an otaj. Jodi a pa gen demokrasi, yo pap defann dwa, yo pap defann libète, yo pap defann, pa gen afè dwa zimen ankò. Sa k ta di, sekretè jeneral Nasyonzini ta bay konferans pou sipòte yon gouvènman ki mete 64 dola sou yon galon gaz. Se yon skandal! Lèzetazini pa ka mete 10 dola sou yon galon gaz pou l pa bay sitwayen l esplikasyon kòman sa fè rive la. Alòske lakay pa nou, Sekretè Jeneral Nasyonzini rankontre al chita nan France 24 pou l jistifye kòb li pran nan men Ariel Henry a, li di zafè 4 milyon timoun pa al lekòl. Ebyen, nou fini maten pou nou di. Pèp Ayisyen, m ap pale avèk nou. Si n ap goumen, an n goumen. Si n p ap goumen, fout debloke peyi a bay Ariel pwonose tèt li wa.